Bonjour, bonsoir la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Nap salye tout moun ki toujou anba live yo, moun ki toujou prè mta kapab di pou voye yon maksimòm mesaj. Familier envers nou, lè live kòmanse nou toujou ap fè ti diskisyon ansanm, ebyen m ta kapab di chanèl sa li vin yon fanmi, li pa sèlman yon chanèl, li vin yon fanmi kote ke nou kapab diskite ansanm, nou kapab di sa nou panse ansanm e nou fèl an fami. Merci beaucoup pour ça la famille. Alors c'est parti pour une nouvelle émission mais juste avant je dois saluer tout moun ki un peu partout à travers le monde. Gen anpil kote ki yo menm branche chanèl sila nan mond lan e nan peyi dayiti mwen pa bezwen pale. Tout moun bezwen konnen nouvèl Barbecue nan moman sila puiske celui qui domine ou byen celui qui est donc au cœur de l'actualité son nom se Jimmy Cherizier alyas Barbecue. Gen anpil jou la nèg y ap mete kout zam ansanm avèk Barbecue e Menm si se yon ti bebe k ap rale ap di tèt li, de gwoup k ap batay sa yo gen youn ki kòmanse febli. E sa ki febli totalman an li pa lòt ke Babekyou. Babekyou rive nan yon sitiyasyon kote ke li pa konn kisa pou l fè. E la premyè choz ki l men an tèt se ke si l mouri, nèg k ap batay bò kote l yo fò yo ta gentan pran kò a pou yo antere l paske kèlkeswa jan misye mouri, Yo pral tounen an derizyon kadav li. Sèl si, pandan misye bò kote nèg yo, epi yo touye li, epi yo ta mete dife sou li, yon mannyè pou kapab disimile kadav la. Vwa pou yo ta pran BBC vivan. Nou vin la pou n debat sou yon seri de enfòmasyon. Pa egzanp, gen yon premye eleman enfòmasyon ki ap sikile, dizan ke Jimmy Cherizier wè bagay la twò rèd pou li, misye abiye anfòm, li makiye, li mete kòman on apèl sa perik, li ale jwenn Isca nan Site Solèy. Moi je dis fo! Vou save poukwa la fami? Imedyatman Barbecue kite anndan an, m ta kapab di ap genyen yon sòt de dechoukay, Virtuel. Se refleksyon pam pa konnen kisa nou panse. Babekyou an feblès se vre men w pa konn wè kòmsi lè w kwense yon nèg menm lè w wè w prèske pran nèg la wi men wap tann pou ke m ta kapab di li epuize totalman se kòmsi On lyon, w ap lachas, epi w ap tann, kòmsi menm lè w ba l plizyè bal wi, men w ap tann li pa gen souf ankò pou w al met men sou li. Ebyen se konsa, y ap tann Babekyou a kour de minisyon, Babekyou pa kapab ankò, swa pou yo met men sou li, obyen pou ta fè sa y ap fè avèk li a. Mwen m di ke non, Babekyou pa deplase. Sinon petèt m ka twonpe. Brèf, genyen yon lòt kesyon la ki daktyalite, videyo kote nèg yo antre nan mache Ti Tony an. Il y a un type à travers cette vidéo, ce type là li gen allure barbecue. Tande byen, anpil Arab mwen pale avèk yo, anpil di m se pa vre. E sa ki di m se pa vre yo, nèg ki konn misye byen, yo di mwen ke, m ap apiye sou tèz sa a tou, Paske gon ti flou nan kesyon an, e finalman m pral petèt tranche pou nou. Premye eleman enfòmasyon mwen jwenn yo, alò nan analiz yo, ces gens là me disent, lè w se yon chèf, kesyon dechoukay, se vini w vini, ou ouvè baryè bay pèp la antre. Men gwo chèf gwo bandi pa konn al antre nan magazen pou al fè dechoukay. Ok! Pa gen pwoblèm? Donk, daprè kategori moun sa yo, e gen anpil lòt moun tou yo menm ki fè analiz sa a, ebyen yo di tou kareman ke moun sa a se pa Barbecue. Men gen yon lòt gwoup ki di ke sa a se tèt koupe BBC. Fason l mache, fason li menm kenbe zam nan, se BBC. M pral vini avèk kèk ti kòmantè pou nou. Babekyou fè yon pakèt tan l ap di non ak dechoukay, men yon bon maten Babekyou fè yon revirman paske il a ete kwense. Li mete tweet li deyò e li mande m ta kapab di pou moun yo al fè dechoukay e anonse ap gen dechoukay. Kèlke jou aprè ou wè sa k pase a. Ebyen la gon bagay ou kapab di si. Bbc a twite pou mande gen dechoukay, li kapab patisipe tou. Konprann byen wi, menm si li pa pran nan sa k tap pran yo, men li kab petèt vini an pèsòn. Paske si se li ki vrèman vre sou videyo a, patisipasyon l nan aktivite sa kapab vle di ke kòm se mwen ki te lanse sinyal la, ebyen mwen la, men m pa vin pran. Men, mwen la. Mwen ouvè pòt la, mwen la. E, gen yon bagay pou konprann, èske nèg yo ki sou videyo a pa konprann ke gen kamera? Èske yo pa konprann sa? Ebyen, sa vle di pou lòt gwoup moun sa yo, se toutafè nòmal, se BBC. Ebyen, nou pral kwaze ide yo ansanm sou chanèl la. Yon gwoup di wi, yon gwoup di non. Bon, nou konnen nèg yo vrèman kwense Barbecue. nan batay la. E fò m di ke pandan batay sa a, Babekyou di nèg Maya yo, mesye nou konnen nou lach. Li di nèg Bèlè yo, nou konnen nou lach. Paske mwen menm se kanpe goumen l ye, nou menm mete pye nou atè a pou nou batay. Ebyen, chak gwoup pa bliye yo gon jan yo batay. E sitou, wè jwèt k ap fèt la la a m ta kapab di se le chat est là sourit. Se kòmsi chat la kenbe yon sourit, epi l pete de je l, li di l, kale kò w. Ebyen son bagay konsa kap fèt. Donk nèg anlè yo wè yo genyen batay la, donk yo pa wè rezon pou yap met pye yo atè a pou yap batay. Sa vle di gen anpil gwoup se anndan cha yo rantre epi yap pouse BBC bal. Nèg yo tire sou anpil transfòmatè ki nan baz Barbecue a. Poukisa yo fè sa se paske lè Barbecue monte sou Bèlè se sal bliye l pa fè, li tire tou sou transfòmatè yo. Humm! Lè premye atak la te fèt, Babekyou mande sòlda yo pou konprann byen sa k ap fèt la. Lè yo wè blende a ap rantre pa bak, pa pete yon bal. Men si l ap vini par avan, yo kapab tire. Ok! Paske lè l ap vini pa bak la, si l kwense, ebyen l ap sòti rapid. Men lè l ap vini avan, letan pou l fè bak, kapab gen pwoblèm. Fò m di nou ke Babekyou se yon bandi. Yon polisye dabò ki vin transfòme an bandi men ki ka mouri e ki kapab jwenn arestasyon l, ki petèt pral nan prizon ak anpil konesans an matyè batay kout bal kout bal. Se kapab yon bandi ki prale o tonbo avèk anpil bagay men elas! Li te gentan konstwi yon pèsonalite silfirez, yon pèsonalite mechant, ebyen jounen jodi a la a, genyen sa n ta kapab rele yon sòt de desolidarizasyon ki ap degaje alega de BBC. Anpil moun ki te pwòch Barbecue kòmanse ba l do. E gon dènye bagay, sèke gen anpil plenyen nan kan Barbecue, e menm Barbecue plenyen pou sa. 12 mas dènye, 2 polisye antre nan Vilaj de Dye nan kad yon operasyon polisye Swat 5 rete e li di jounen jodi a la gen yon CIMO ki pran yon bal malgre li pat konnen, li pat bay lòd ebyen se li menm kòz sa sisite anpil pale anpil nan lasosyete. Gen anpil moun ki kòmante kesyon sa ki di ben ekoute. Et village de Dieu qu'est-ce qu'on va faire avec pou sa nèg yo te fè a alors 5 ajan swat mouri pat gen sak te gen la a jodi a ebyen moun yo kapab gen rezon men kèlkeswa kondisyon an pou mwen bandi pa gen dwa ap touye polisye kit li te Barbecue kit li te Izo kit li te Ti Lapli kit li te Krisla bandi rete bandi bandi pa gen dwa ap touye polisye konpwone byen les fans de Barbecue. Konpwne byen lè fan de izo lè fan de ti lapli lè fan de krisla e jan pas. Donk sa vle di ke gen bandi gen yon lè kap rive règne ou ap fini menm lè ou te Lucifer en personne. Nou gen anpil detay poun ba ou men nap vini nan yon lòt emisyon un peu plus tard poun kapab pote ba ou lòt detay e se pou la premyè fwa nan detay nou pral ba ou la yo Nan pwochen emisyon an Barbecue kriye.